Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la eske nou anfòm sètènman m konnen nou pa anfòm paske bagay yo vrèman difisil aktyèlman la nan peyi dayiti bandi ap fè raj nan kat kwen peyi dayiti pwoblèm ensekirite moun ap tonbe pa pile pa makòn nan kat kwen peyi dayiti. E se parti pou votre emisyon ebyen madam mesye nap fon kout pye la nan zòn nan senmak ebyen jan bagay yo te prevwa la nap pale de komite ki tap òganize kanaval yo nan vil senmak ebyen yo mete yon nòt deyò la yon nòt pou la près ebyen yo fè konnen daprè sitiyasyon jero politik Peyi a, bon bagay yo vrèman deteryore mezanmi. Klima ensekirite sa ki gen aktyèlman la nan peyi Dayiti ki vrèman touche tout moun e sitou a sa ki sot pase la nan komin Lyancourt ebyen aprè lanmò plizyè polisye sa yo, polisye yo vrèman demoralize e polisye yo tou yo rebele nan moman la, yo di yo. Pap komsi al travay tout tan yo pa jwenn komsi ro grade yo ki ta lakoz plizyè frè dam yo tonbe e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè genyen ro grade nan lapolis la ki te file enfòmasyon bay nou kapab di gang yo an lè savyen e dotranplis tou ta sanble Majistra nan vil Senmak la, li menm tou li te nan kole bouda avèk bandi, se sa ki ta lakòz polisye yo pèdi lavi yo, ebyen polisye yo menm yo deside rebele nan moman la, ebyen nou kapab di responsab kominikasyon e nou kapab di komite ki tap òganize pre nou kapab di kanaval nan Senmak ebyen yo deside. e fon kanpe sou dosye kanaval la paske panik total nan lari panik total nan zòn senmak paske dènyeman la nou wè polisye yo yo te pran lari yo tap mache fèmen lekòl yo tap mache fèmen anpil biwo leta ebyen moun yo pran yon desizyon nou remake desizyon sa se yon desizyon ki trè saj deside pa fè kanaval e mezanmi jan bagay sa ye la sou san polisye sa yo sou san moun kap koule bon mwen menm nan mwen menm nan map pale de kanaval la mwen moun. Moun jakmèl mwen mpa konprann moun jakmèl menm non e kòmsi jakmèl li menm li detache de peyi a kòmsi reyalite k genyen nan peyi sa li menm moun jakmèl kòmsi yo pa touche de ensekirite sa pase mezanmi map gade jan moun ap tonbe pa pile pa makòn epi pou moun ap fete ap danse ap pran plezi nan kanaval jakmèl kounya yo pral di se strès fòk yo al defoule yo pou strès pa touye yo. Antouka bagay yo vreman konplike la nan peyi dayiti mezanmi nou pa konn kiyes kap di yon mo pou nou sel sa nou konnen solisyon peyi dayiti li pa nan men kominote entènasyonal la li nan men ayisyen se nou menm ki pou chita otou dun tab pou nou kapab konsète yon fason pou nou retire tèt nou nan sa nou ye jounen jodia nap fè yon kout pye nan kominote entènasyonal la daprè sa biwo nasyon zini mete deyò ebyen ta sanble nan entèval 8 tan genyen 305 kiben 380 ayisyen ki mouri nan lanmè ebyen moun sa yo sòti nan ane 2014 pou rive ane 2023 moun sa yo yo tap tante rantre ozetazini ebyen moun sa yo yo mouri nan lanmè e fòk nou di bilan sa a yo mete pou Ayisyen avèk Kiben se sa yo jwenn san konte lòt ki disparèt pandan yo t ap tante pou rantre Ozetazini. Mezanmi jiskilè pèp Ayisyen ap sispann pran kanntè pou ale nan lòt peyi? Peyi a te byen dous, nou rete yon bon maten nou wè nèg yo. Vrèman yo destabilize peyi a, peyi a vin gangsterize. Mezanmi bagay yo vin konplike. Mwen menm gon ti gon ti entèvyou m sot fè talè konsa la m pral mete l deyò wi m pat deside mete l deyò paske m te santi gen kèk bagay ki pat twò kòrèk nan entèvyou sa men kanmenm m pral mete l deyò kanmenm paske nèg yo nan lapolis la la nèg yo pa dwat non nèg yo pa dwat non rekomandman pa dwat ditou Wo kòmandman an pa gen pa bon menm Desann jouk nan dènye ajan 1 an Ale wo kòmandman an pa bon menm Polis la pa bon ditou Antouka n merite yon bon pase men Nou merite yon bon vannen Vannen pou n vannen pou n wè Kòman nou kapab jete pay yo epi grenn yo arete Pase tout move grenn yo fò yo tonbe Pase jan peyi a ye a Antouka fòk nou Fòk peyi a jwenn yon myezèt mezanmi Bagay yo pa ka rete konsa Enben n ap retounen lakay nou nan peyi Dayiti Nou prale la. Nan pakè pòtoprens ebyen yo konvoke Louko Désir ankò ebyen Louko Désir nou sonje dènyè fwa yo te konvoke Louko Désir ebyen se te sou dosye lanmò Éric Jean Baptiste le 28 oktòb 2022 ebyen komisè gouvènman pòtoprens lan yo te envite Éric Jean Baptiste pou l te vin reponn kestyon sou dosye asasina Éric Jean Baptiste paske nou sonje nan emisyon maten deba Kote Ti Jan li menm, li te pale, li te di Erik Jan Batis genyen yon konplo ki t ap manniganse sou do Erik Jan Batis. Ebyen finalman yo te mete do Erik Jan Batis atè, yo te asasinen Erik Jan Batis. Nou wè komisè gouvènman Pòtoprens lan li menm, li te tande, li te mande pou yo tande. E Louko Désir, Louko Désir te monte dcpj, plizyè lòt kote ankò, Louko Désir te moute desann nan dosye lanmò Eric Jean Baptiste, ebyen Louko Désir li menm li genyen yon lòt envitasyon la pou premye fevriye kap vini la, ebyen Louko Désir li menm li konfime. Ke l ap reponn prezan nan, nou kapab di, envitasyon sa a, paske yo di Louko Desir li menm, li kapab li ta fè kòmsi eksè nan enfòmasyon ke l ap bay yo, Louko Desir ta itilize, m kapab di, kòmsi vwa l, paske nou konnen Louko Desir se yon nèg ki trè. ki toujou di Louko Dezime sak pral fèt epi nèg yo menm yo itilize l pou yo kapab fè yon emisyon tankou avèk Ti Jan. Se sa nou jwenn kòm enfòmasyon k ap sikile dan lè koulis, yo ta fè kwè Louko Dezi li menm li gen yon lyezon. Alò nèg yo pa vle di bagay la klè. Nou menm nou mete dwòn nou anlè nou vin avèk enfòmasyon yo la nou menm n ap met atè nou menm. Lè nèg ap pase pa anba k ap kwochi kò yo k pa vle pale nou menm n ap pale. Enben enfòmasyon ki rive jwenn nou se menm jan avèk sè Laura ki te vin di Jovenel Moïse pral mouri e pa bliye sè Laura li menm li te genyen bòn relasyon avèk moun sa yo ki tap konplote pou manje prezidan Jovenel Moïse enben enfòmasyon kap sikile dan lè koulis ta fè kwè nèg yo di sitou sou lanmò Eric Jean Baptiste nèg yo te deja gen enfòmasyon ke Eric Jean Baptiste pral tonbe se sak fè yo te vini avèk emisyon sila. Antouka nou wè nèg yo retounen ankò avèk dosye bagay sa ankò mezanmi ki se tande Louko Désir, Louko Désir li menm ki di se pèsekisyon politik ebyen Louko Désir li menm li di lap reponn prezan premye fevriye kap vini. la. Antouka mezanmi nap kite dosye Louko Desir la nap fon kout pye la e lakay Michel Souka. Mezanmi nou wè sa kap pase aktyèlman la nan peyi Dayiti. Nou wè Michel Souka. Michel Souka son pwofèt. Li te di tout sa wi. Depi sou lè nèg bò lanmè yo te kòmanse ouvè kò yo. Li te di si pa gon ekzanp ki trase. Bagay pral vin dejenere nèt. Antouka pa gen oken egzanp ki te trase. Nèg yo ouvè kò yo, yo ouvè zèl yo, yo ouvè zèl yo, yo ouvè zèl yo, jiskaske yo fin ouvè kò yo nèt. Enben anba a la, yo sèl kòk chante nan bas kou la. Nèg Gran Ravin yo, n ap gade l la a! Vitelòm ki te kòmanse k ap boloze, boloze, boloze, epi nou wè gen yon pil nèg nan lapolis la, wo kòmandman an menm wi! Nèg nou pata panse mezanmi m pral site non yo trè byento la nan fen emisyon la m pral kòmanse met tout deyò epi nou wè nèg sa yo kap kap nankin kap kole bouda kole bouda kole bouda vitelòm epi men sak vitelòm jounen jodi a nou wè kanaran nou wè kijan kanaran vin ye enben nèg yo tap kole bouda ansanm avè yo ann gade sak pase sa vyen la valè nèg m konnen ki tap kole bouda avèk nèg yo e sitou nan wo kòmandman an humm. Valè m konnen gwo chèf majistra ki tap kole bouda nèg yo di non nou kapab ba jere bagay yo nou ba yo zam nou jere yo bagay nèg sa yo menm bandi sè le dyab on ne pakte pa avèk le dyab ou paka pakte avèk bandi bandi ap deraye nan men w kanmenm kèlke swa sa w fè lap deraye nan men w enben finalman nèg yo deraye nan men yo la men rezilta. Michel Soukar le prophète li te di tout bagay antouka mezanmi se Michel Soukar kap klotire emisyon an ann tande sa Michel Soukar tap di eskel pat gen rezon enben ann tande nou menm na fin fè rès analiz la. Wap wè ke nan liv sa a gon ane m te di nous sommes en voie de somalisation, Haïti va devenir une entité chaotique ingouvernable. En 2008, nan konferans m te fè Montréal, M te di pral rive nan 10 ans d'ici, fò yon moun pa gen chwa e fò w gen anpil volonte pou ret viv an Ayiti. Paske m poko wè okenn volonte pou met lòd an Ayiti. Jounen jodi a la je te le dis Wender, map dil a tout moun kap tande a la, si nou pa fè yon chanjman drastik, fèrm, avèk tou lè mwayen nou nou posedon, enben nan 5 ans d'ici maksimòm, m repete w li, Kèlkeswa katye kote w rete a, se yon chèf gang k ap ba w otorizasyon pou w antre lakay ou e pou w soti, e li menm, l ap fè sa l vle nan katye a, menm anndan lakay ou. Se tris wi kòm anons Michel. Se depi pwè de 60 ans ke konpetans sal la e ki mennen peyi sa kot li. François Duvalier te t on nèg konpetan, Jean Claude Duvalier se t on mineral, tout rès ki vin apre l yo sans eksepsyon, sòf Lesly Manigat ki fè 4 mwa bon, sa nou gen kont preske pa. Ce sont des incompetants, l'incompetence mennen peyi a kote li a. E map di nou bagay, si nou pa fèt atansyon, les ennemis de ce peyi m wè ki k cho anvan anyen pou yo bouyi yon eleksyon malpwòpte ba nou, yo pral mete n nan yon sitiyasyon kote yo pral kwense nan gòj ou ou bon vale Martelly ou bon vale Ti Divalye. M pale nou wi, se lè yo bezwen mennen w. Nou tout nou konnen deja Mateli se plis ke nan konpetans. Se de la merde ki ne menm pa dans un bal soie. Kanta ti Divalye a li menm, li di w li pa menm ka di w nan ki lekòl li te ye an Frans. Deja li montre w se Divalye li ye. Li mantan, li malonèt. Donk sa vle di l vòlò tou. Deja li gen tandans la. Sou ki vle di w ke on moun ki te lekòl ou koute w di non lekòl la, ke lè l yo pwoblèm li nan sa. O wi, je, je, je tere le non. Paske w pa t lekòl! M pa gen pwoblèm a nèg non, paske m konnen nan istwa Dayiti an tenò fimen ki pa t pase nan okenn gwo inivèsite. Si yon tenò fimen, men l nan laj amè kache, poukisa w pa pase l la? Paske w ap bay manti? W ap bay manti pa malonètete. Alò mentnan, m ap di nou bagay ayisyen, m di nou sa depi jounen jodi, si nou kontinye ap tolere ke se blan sa yo k ap mennen nou nan de kafou elektoral kote pou yo kwoke de malpwòp nan gòj nou, enben peyi sa a fèk kare desann pi ba. Alò, m konnen nan dyòl nou toujou di. Nou se desandan Tousen, nou se desandan Desalin, alò ke nap bay tèt nou manti, pase kote Tousen te fèt la, Okap, Breda, m wè se garaj ki la, pa gen anyen ki onore Tousen Louvèti. Kot Desalin te fèt la se pa pale, kot Petyon te fèt la, kay la nan ri de la Repiblik li kraze nan mitan Pòtoprens, kote Kapwa te fèt la nan Pòdepè l tou donk pak kochon, misye yo janm konnen kote l te ye a. Kanta pou Christophe menm menm tande ane sa nap fete 200 zanl map raple nou se pa degoutans pou ayisyen ke Christophe tye tèt li pou efòl te vle fè avè nou epil wè ke malgre tou nou pa konprann li alò pa bay tèt nou manti sispann ipokrizi a mwen anvan èke nap pale de Toussaint de Dessalines de Christophe de Petion ke nou se sesi nou se sela nous avons trahi ces gens il est temps d'arrêter de produire de la merde dans ce pays. Il est temps que nou ranmase karaktè nou pou nou di bon, istwa nou te kanpe premye jan 2204 apre sa nou pran movèz wout. Eske nap kontinye paske blan gen rezon meprize nou an, paske blan wè se malpwòp yo ke nou ye, paske nou pa kapab 14 ti nèg pitit peyizan boule nou kay ou gon prezidan ki se yon ti nèg yon pitit yon peyizon lal danse kanaval jakmèl sou kadav yo. Nou pat dwe tolere sa. Non! Pwofesè, m ta renmen ou banm sa w panse de tout dènyè negosyasyon ki te fèt yo. Epi avèk ki kole avèk dènyè deklarasyon ke prezidan an fè kote l di moun pa ka manyen manda. Tout se blòf, pat janm te gen okenn volonte de negosyasyon vre. Jovenel est très à l'aise avec son p'ti lapin pou yo ka manje des carottes ensemble. Avè anyen ankò. Donk sa vle di ke jodi a son kriz kap kontinye. Ariel Henry nan mete yon konsèy sou pye nan akò sezon se plan blan lap egzekite se pa plan ayiti liye dayè depi ou di Ariel Henry a moun sa yo se le kontrè dayiti ke w di mwen map pale dayiti moun sa yo se de moun endepandamman de peyi yo jan m tap di w la se pa tap Pa yo yap sove an se metan o zòd di blan. E ou wè tren sa? M repete l, li pap repase pazavan omwen senkantan. E pandansetan nou ka disparèt kòm peyi e kòm pèp. Paske pa repete betiz sa ki di ke pèp pa konn disparèt la, e pa vre. Ou nan menm ekip moun sa yo nap pale a la. Ou nan rezèvwa tchoul, tchoul etranje a. Men sepandan, se ki èt enpòtan, se ke. M ap di nou li trè klèman, tout moun ki di ke yo vle yon lòt peyi, yon peyi nòmal, yon peyi yo kapab viv, yon peyi kote pitit yo ak pitit pitit yo kapab viv kèlkeswa klas sosyal nou, nou viv de moman dezastrè. E nou pral viv de moman istorik desizif. Eske blan ap debake ou pa debake, pa sa pwoblèm nan. Se kisa nou menm Ayisyen n ap fè? Kel vini kel pa vini se problèm pal lap vin rezoud. Se nan enterè pal lap vin defann. Kisa ou menm kòm ayisyen wap fè kel debake kel pa debake. Dans tous les pays du monde yon pèp ka vanse se pou afè de met tèt ansanm nan. Son afè ke si ou di met tèt ansanm gen 2 kesyon fondamantal poun poze. La premyè kesyon, pour faire quoi? Sa nap fè ansanm nan? 1 fòk trè zoli, dezyèmman kote nou ka chèche mwayen pou nou fè l la. Se kesyon pratik sa yo pou nou reponn. Se sou kesyon pratik sa yo pou nou goumen, pou nou ini nou. Yon nan bagay ki toujou frape mal tou, dat map tande eleksyon nan peyi Dayiti, map tande emisyon politik, deba, lòbèy nan radyo isit, moun ki politisyen men kandida bò si bò lòt bò. Gen de kesyon pratik m poko janm tande yo poze. Kouman sa se fè til ke manman w a frè w twouve ap bwè dlo Latibonit jiskaske Nepalè flank li kolera? Poukisa e la l al bwè dlo a? Men ou konnen nou bezwen blan an, fò nou menaje blan an, fò nou pa pale a blan an konsa, fò nou pa agresif avè l, alò ke blan an li menm, li foute l pa mal ke w agresif ou pa paske depann enterè l. e li defann enterè l kòrèkteman jan pou l defann li an. E kòm nou gate l, paske nou pa gen okenn pwoblèm pou nou trayi enterè peyi nou, nou pa gen oken pwoblèm, politisyen ayisyen avèk aferis ayisyen antre gimè pou laplipa, pa gen oken pwoblèm pou yo vann peyi a tout moun ladan l epi afè yo bon, yo konnen ke menm si yo mete kèlke politisyen sou sanksyon, men rezèvwa tyoul yo a toujou plen. yap jwenn lòt pou yo mete sa yo fin use li ou konprann donk se ki vle di yn choz si nou menm ki idantifye nou a peyi a e ke nou vle viv ladan e ke nou von lòt peyi comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage.